Senatè youri latortu pa fè wont sèvi kòlè lè ou son san benyen nan lavi fòk ou aksepte sant ou frape moun konsa pou sitiyasyon lavi ou chanje yon bon pwochen va ba ou ti gout dlo pou netwaye anwo ou apre prezidan luis abinader fin mete ansyen senatè a sou menm lis ansanm avèk chèf de gang grenn sal izo. Ebyen senatè a soti yon ti bout video pou fè n konnen fòk nou konsome lokal. Men kesyon k ap poze, eske ze senatè Youri Latortue ap vann nou yo se ze poul peyi? Pandan l te nan palman an pèp ayisyen ki lwa l te vote pou te pwoteje pwodiksyon nasyonal la? Eske abitan gen aksè pou prete lajan lona menm jan avèk manman senatè a pou 40, 60, 80 santan? Hum! Medam matmwazèl e mesye, san kraze kò, Bilolo Kongo deplimen ansyen senatè a, tankou poul kazwèl nan kafou yo fè ranvwa. Wap la demen gon program wi devan primature bwa de pakat wi wòch galèt kiyè asyèt chodyè ebyen se sa pou genyen pou patisipe nan program nan pèp ayisyen On ansanb de òganizasyon popilè ap prepare yo la a, gade non, pou yo al plati André Michel, pase sou Ariel Henry, depi se tèt k ap mal pase nan primati, demen si Dye ve. Atis envite spesyalman nan pwogram sa a, se moun Bèlè, moun Site Solèy ak lòt katye popilè yo. Pou plis detay, ou pral tande deklarasyon manadjè ansanm avèk animatè pwogram demen an, rete sou liy nan la. Nan komin il Avache, grefye tribinal la kenbe ti mennaj li, li wonfle l byen wonfle, donk li fè konnen se paske l ta sispèk ti mennaj la ap fè pye lejè sou li, malgre grefye a gen madanm. Ou pral tande deklarasyon viktim nan, jan ti pwovèb kreyòl la di, de kako Pa twòp. E se sou pawòl sa map diw byenvini, pandan map envitew rale chèz ou chita, fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòmew, mèsi pou fidelitew ak. pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w. Yon ti kont ayè e kont sa ki se te chouk bwa nan mitan lanmè. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se lonbrik. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Menm la pranm Menm la pranm pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, Byenvini! Se sou Tag 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike. Pataje videyo a pou travay la kapab avanse zanmi pa w Fouco. Lè yon palemantè nan peyi Dayiti di pèp Ayisyen an se pou l konsome lokal, m ap mande eske popilasyon an pa konsome lokal? Pwiske lwa yo vote yo pèp ayisyen se pou gangsterize peyi a plis e chak kote w pase jounen jodi a s on gwoup gang donk n ap konsome gang yo maten, midi e swa. Apre prezidan Luis Abinader fin frape ansyen senatè a mete l sou menm lis avèk yon seri de gwoup gang nan peyi Dayiti, Ansyen senatè a te soti yon videyo pou l di nou konsome lokal. Medam matmwazèl e mesye, ann tande l. Yo, Abinader fè flay tande, nap kontinye fè ze e m envite tout moun rantre nan pwodiksyon nasyonal la menm jan avè m. 3 senatè youri latortue ou nan pwodiksyon nasyonal hahahahaha anmreyy potem sekou. Senatè youri latortue nan prodiksyon nasyonal enbe senatè youri sou nan prodiksyon nasyonal mwen mnke mtouye tout ti poul peyim yo humm enbe ok prodiksyon nasyonal pa vre pagen problèm pa pa esi se prodiksyon nasyonal ya oken problèm senatè men prodiksyon nasyonal sa senatè ap palem eske mka debake nan lona menm jan lte prete lajan sou non manmanl pou mal prete lajan sou non manmanm pou 50 ans. malgre manman m nan senkantèn wi lap fè santan epi se anba pouse bounda anba gade nou redi pou map di se pèsekisyon politik m pa deside peye lajan pou tout jounen ULCC lage de gidon nan dengwenn mwen se sa konsome lokal la pèp ayisyen kiyès ou ye. Eske popilasyon an pa gen volonte pou l konsome lokal men kesyon k ap poze eske m siyen Latortue? Kiyès m ye pou m debake nan Lona pou m al prete lajan? Kiyès m ye pou m debake nan bnc pou m al prete lajan? Humm Ann fin tande senatè a kap pase nou nan rizib. Lakay se lakay! Anh pi lolo kongo kase met nan men ansyen senatè a an nou tande l ansanm avèm. Senatè youri pa gon ayisyen ki pa ta renmen fè pwodiksyon nasyonal. Alèz mon frè! Alèz! Epa manti! Dèfwa m fin konn plante ti pòmdetè a men pou m ap achte sak angrè 700 dola, 800 dola m pa gen kòb la. I pè di. Epa senatè Youri Latortue ki te ka vin pale nou de pwodiksyon nasyonal. Ki pwodiksyon? Ze poul blanch lan? E sa k pwodiksyon an? O nonnonnon, e sa k pwodiksyon nasyonal? Epa li k ta sipoze ap vin pale nou. De fwa pèp ayisyen ou konn fin plante yon chou men akoz lapli pa tonbe chou a pèdi. Pa gen kanal irigasyon k konstwi non pou pèmèt nou jwenn dlo pou n wouze chou yo. Epi se Youri Latortue sou tèt grenn ze l ap vann nou an. Konbe grenn ze vann nan peyi Dayiti epi l ap pale nou de pwodiksyon nasyonal? Ala traka! Mete pou gason! Pa gon ayisyen k pa ta renmen manje ze peyi, poul peyi, diri peyi. Alèz! Men a kisa nou pral fè l la? N mande l, mande l a ki sa? Nou pa siyen Latortue. Nou pa gen aksè a kredi, ni nan ona, ni nan FDI, ni nan bnc. Wi. Nou pa gen aksè ak yo. A ki sa nou pral konsome lokal la? A ki sa pwodiksyon nasyonal sa pral fèt? Ban m ti limyè pou m konprann nou. Kòman nou siyen? Kòman w siyen Bilolo? Kòman m siyen mezanmi pèp ayisyen? Hein? Kiyès m ye pou m debake nan Lona pou m di prete m 70 milyon, m pral fon jardan. Hehehey! Pèp Ayisyen! Monchè! M tap tèlman pran bwa. Hehehey! M tap kòmanse konte bwa depi nan baryè Lona pou jiska biwo santral la. A vle di, m tap, yo tap deplimen m e m pa tap jwenn lajan. Pase lè yo fin deplimen m, yo t ap gade m, pèp Ayisyen t ap wè m lejè kon pay, yo t ap di m kounye a, pote akdenesans grangrann mwen. Kiyès m ye pou m prete lajan? Yo ap pale m de pwodiksyon. Ki pwodiksyon silvouplè? Adje, pale avè nou gason. Se moun kankou w yo ki gen aksè a kredi ki ka fè manman yo prete lajan, dè milyon, epi l ap remèt li nan katreven tan. Wi, menm si l gen katreven, l ap remèt li nan katreven aprè. Men kiyès nou ye pou nal prete laj kounya a youri ap pale nou de eeyy m tankem ayisyen m bat li nan tèt sèlman youri ap pale nou de pwodiksyon nasyonal gad eta latibonit gad jan diri chè nan peyi dayiti youri ap pale nou de pwodiksyon nasyonal ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa. Donk nou pa gen sa. Wap pale de pwodiksyon nasyonal men se biznis ou. Egzateman! E promosyon lap fè hehehe kounya m tande wi sanksyon yo pran kont li se akoz de ti ze a ki ze hehehe prodiksyon nasyonal men se kwa listwa pèp ayisyen. Eske ou janm te fè lwa pou pwoteje diri latibonit? Vwala gason! Ou di tout bagay nèt. Ki lwa l te fè? Ki pwopozisyon? yo te fè? Ki sa l te vote sou lagrikilti pou pwoteje kiltivatè yo? Yo pa t janm fè yon mèd non gason. Yo pa t gen tan pou fè bagay konsa non. Paske se kraze yo t al kraze, se brize yo t al brize, se vòlè yo t al vòlè, se konkou vòlè yo t al fè anba nan palman. Mwen pa ba yo ti mo a. M pa bezwen di l. Aya fè pa w. Hein? E sa yo tal fè se konkou vòlè yo tal fè nan palman. Menm jan lòt la vini dènyeman oo la bank, dola, yo pete fyèl fò bank desann men pandan w te senatè ki pwopozisyon de lwa w te fè pou te stope bann eskanmòtè sa yo moun ap rele libanè yo ki kenbe tout richès peyi a nan men yo, ki kenbe nou nan gagann k ap touye nou. Donk, yo menm ki te senatè, nou te vote yo, ki sa yo te itil nou pandan yo te pase nan pòs sila? Chita la fèt chou l. Epi apre sa, ou on bann tèt pete, fanatik jiskobou, ap swiv yo, anmreyy, wi se entèl, yo ap defann pèp. Ki pèp? Pandan l te senatè, wi, ki pwopozisyon l te fè? pou l te pwoteje peyizan an? Ki pwopozisyon l te fè pou ke diri k ap soti deyò, k ap rantre nan peyi a, donk diri k ap soti aletranje yo, pou yo vann pi chè pase diri nasyonal la? E konsa, ebyen, mesye k ap enpòte diri yo t ap wè nesesite pou ke yo envesti nan lagrikilti olye yo al achte diri a deyò. E sa k ta pral pase? Men, nou kraze, epi kounye a la, n ap bwote diri Taiwan, n ap manje l avèk apeti, n ap bwote diri Ozetazini, nyanm nyanm nyanm, se bon! Epi kounye a la, pwodiksyon nasyonal. Ala traka pou lave kay tè! Ala kote moun yo pran nou pou egare! Men se kwa listwa dan se peyi? Pale avè yo pou nou Bilolo. Ou gen depatman ki pi rich nan men w kisa w fè avè l? Ou gen tout sa k posib pou yon depatman gen, ou gen flèv, ou gen rivyè, ou gen dè plèn a nan pli fini. Latibonit bay kleren, meyè kleren nan mond lan. Yo rele l wonm agrikòl. Kisa w fè? Eske w pwoteje l? Lwa latibonit se tchako se diri ki lwa ou fè pou pwoteje diri latibonit lan ou pa fè yon merd gen min wòch gen min siman gen bra de mer gen anbouchur gen pwason gen tout kalite bagay gen mòn lapyè ki se marb kisa ou fè pou eksplwate richès latibonit. Non e gang yo konn kreye. Pa di yo sa e gang yo konn kreye e pa pwodiksyon gang yo fè wa tout peyi a gen gang. Gade ki valè senatè, depite yo ap sanksyone nan dosye finanse gang e gang yo konn kreye. Epi kounye a lè y ap di nou konsome lokal heheheeh ala traka pou lave kay tè wi mesye. Konsome lokal yo pa fon mèd non gason. Gade vale latibonit mezanmi gang pouse tout kote. Ti bononm nan dènyeman la a k ap wè kòman l te kapab fè kèk kanal irigasyon, yon kanpankwa, wout ki t ap soti depi Gonayiv pou ale nan lòt vil pwovens, y mete dife ladan. Non si se pa mwen k pou fè l li p ap bon. Jovenel Moïse soti la tyourki vini ansanm avèk pwojè pou ke nou retounen ansanm avèk. endistri pou nou fè siman, rapidman l gen tan ap pran woulib. Tank yo visye. Si se pa yo k pou fè l li pa bon tandiske yo pa gen kapasite pou yo fè, yo ap detui lòt la. Epi kounye a la a konsome lokal. Mande m sa n ap konsome lokal la m pa konnen. Nèg la gen 3 grenn ze n ap konsome l lokal. Wi n ap konsome l lokal. Ala traka pou lave kay. Enben si sa se pwodiksyon nasyonal. Mwen m di w m ap manje tout ti poul peyi m yo. Ala kote nèg yo odasye papa e nan peyi dayiti. Yo stipid vre, yo pa fè anyen. Yon depatman rich ki gen plan sekirite kounye a la ou kite sekirite ou gentan nan pwodiksyon. Ala kote gade chat de pye papa se peyi dayiti. Kounye a l gentan kite plan sekirite a wi. Li gentan kite plan sekirite a, li gentan nan pwodiksyon nasyonal. Ha ha ha! Mse, e konsa pou nèg fini? Li gentan kite plan sekirite a, Bilolo. Nèg la di w li gen plan sekirite pou le peyi, l ap mache fè fòmasyon, etsetera. E tandiske men la a nan Latibonit, moun ap mouri, men la a nan Latibonit, polisye ap mouri, men la a nan Latibonit, gang Gran Grif ap manje moun, divès baz, kokorat san ras, batay. Epi ou pa ka aplike plan an nan depatman w non epi ou pral aplike l nan 9 lòt depatman nan peyi? Pa pran nou pou ti sina, senatè, fò pa konsa. An pa konsa senatè. Epi kounya la ou tande Abinader fè flay ki kote fè flay la la? Kot ou non monchè kot yon lòt moun li ka fè flay men pa ou mezanmi pwodiksyon nasyonal wi ou kwè gason. Nèg yo pa fanyen pèp ayisyen yo pase tout tan yo ap ranse imajine w yon nèg ou vote l pou l al reprezante w bò kote prezidan wè l nan manifestasyon le pa vle fò l mwen defwa m ta kenbe popilasyon an m bat yo nan tèt sèlman. Paske m pa ka vote w antanke senatè pou al reprezante m epi m wè w nan lari a, manifestasyon manch long, fòk prezidan ale. Men se kwa listwa? Pou nou tout sa nan w palman epi se yon sèl grenn nèg ki pwoblèm yon peyi? Sèl grenn nèg la k pwoblèm peyi a? Lè lòt la t ap batay pou wè kòman li ta kapab pouse karavàn chanjman, nou menm ankò n met avèk oligak yo nou kraze l. Wout ap fèt, nou boule machin. Batay pou ke gen kèk zòn ki genyen elektrisite, nou mete dife nan poto yo. Epi jounen jodi a n ap vin pale moun de pwodiksyon nasyonal. Ala traka o papa! Fini non gason! Jounen jodi a, pwoblèm ou avèk Dominiken se bagay ki gade pou do w. Wi nou renmen pwodiksyon nasyonal, men ki jan, ki lwa w te janm fè pou te ede jèn antreprenè ki ta anvi envesti nan pwodiksyon nasyonal? Ede, ede, ede nan kisa gason? Yo ka ede jèn. On galil wi. Se ouvè bounda machine epi bay galil wi. Kenbe sa, brase la vou toujou. Pase m pral nan eleksyon. E konsa yo fè mouvman wi. Ki, ki, ki jèn? Bay jèn lajan pou pwodiksyon, pou ede. Ki jèn yo pral ede? Sèl fason yo ede jèn se galil la. Ou pa wè tout ti jèn kounya la? Se ti galil yo, ti sapat yo. Epi yo se mafya epi lot semèn yo atis. Anyen. Ok ou son ayisyen du peyi, son dominiken ranse avek nou youn se avek nou tout li ranse, men jounen jodia la m pa konprann ou wap di nou ann fè production national a kisa nou pral fè? A de ran dan nou. A de ran dan nou a fatrak nan peyi a. A lajan l te pran nan ona lap separe ban nou. Wi avèl wi nou bay fè prodiksyon nasyonal la gason. Ou konnen byen pwòp ke dwann peyi Dayiti se la chasse gardée des Cyrano-Libanais. Ou janm leve ti dwèt ou pou di bon w ap pwoteje jèn gason ki vle envesti lakay yo? Ki kote gason? Bon y ap touye w. E yo k ap touye w anvan wi. Bon e boukliye sistèm yo ye? Adje la vie sa. Bon se boukliye sistèm yo ye epi yo pral pwoteje w? Ki ou yo pral pwoteje? Tu es qui? Ou siyen Boulos? Ou siyen APED? Ou siyen Bosan? E pa Joseph ou siyen? E pa Pierre Jean Baptiste ou siyen? A la traka papa epi y ap di w pwodiksyon nasyonal. Mande misye sa derandan ou pral fè l ou pa konnen. Atò pou youri pase senatè latibonit mesye atò jiska prezan pou pa gen ase de machin ki pou raboure tè ki kapab plante diri jiska prezan peyi sa ti bout pyel se tchic tchic tchic epi pwodiksyon nasyonal ala traka pou lave kay tè. Wap mete a dispozisyon yo lajan pou yo fon bagay? Ki kote? Come on man! Sèl fason pou yo met lajan disponib gason e lè yo pral kraze wi yo bay nou chak mil goud epi vle pa vle fòw la ale jojo dòmi deyò e sa e konsa wi yo met lajan disponib la e pa nan pòch yo non e oligat papa yo k bay lajan pou kraze pou brize epi kounya la pwodiksyon. Demen maten la a, m ta antre nan, nan, m pa konnen nan, aransò, nan moru. Ehh! Po tèt ou patap gen kote poul pran bal non yo tap manje w garçon yo tap fè w tounen moru yo tap fè w tounen a rançon epou lè w fin tonbe a ou konn sak grav menm senatè sa yo ki te la pou te proteje w la yap fè mach mayo blan repoze anpè bilolo. Epi yap pale nan laprès. E nou swete lajistis pran responsabilite l. Otorite yo pran responsabilite l. Depi w gon moun ki mouri, on gwo dirijan vini di w, otorite pran responsabilite l pou okipe li konn kiyès ki touye w. On bagay konsa l ye nan peyi Dayiti. Nan sousi si m pa gen grenn nan bounda m, siye y ap fè touye m. Egzat! Gen yon kwestyon doligopòl, de duyopòl, de monopòl nan se peyi. Ki lwa nou janm fè pou pwoteje moun kont moun sa yo? Ki pwodiksyon nasyonal wap pale nou la? Se pa poul peyi nou gen lakay ou? Ou wè sa tou gason? Se pa ze peyi nou gen? Se poul blanch wi. Humm Humm Nou gen kochon nou gen kabrit nou gen tout bagay jodi wap pale nou de production national kou pran kou a Humm Ah monchè Bon ta fè n sa. Humm Adje gason se konsa wi yo ranse avè nou pa bor isit E konsa wi yo ranse avè nou production national Hahaha Epi ze blanch men ze poul peyi a menm sal ye Production international Hein M gen 5 manman poul pèp ayisyen. Senatè a touye m lè l di m pwodiksyon nasyonal epi m wè yon pakèt ti poul ki pa menm pou nan kòk menm. E pa kòk non. Se dòmi yo dòmi epi yo vide ze. M raple m pèp ayisyen nan epòk tonton makout epi te gen 3 madan sara k t ap soti an pwovens ki prale pòtoprens. Pandan yo nan wout epi machin pran pàn, bon w konnen. Kote machin nan pran pàn nan epi gen moun ki rete nan zòn nan, ou konnen, nou se moun ki vrèman renmen ede moun, senpatize nou etsetera. Kote machin nan pran pàn nan te gen yon kay tou prè a epi peyizan yo mande yo kote pou yo dòmi an atandan pou yo leve pàn machin nan nan demen maten pou yo ale. Men! Sèjan an ki te nan machin nan pèp ayisyen. Twa medam yo te nan tèt machin nan yo t ap pale, twa kòmè. Epi li wè chak medam yo avèk yon panye ki vid. Sèjan wè twa panye yo vid. Lè medam yo ap desann pèp ayisyen yo desann ansanm avèk twa panye. Epi sèjan te desann tou yo ba yo kote pou yo dòmi. Tou dousman, li avanse nan kwen pòt la. Lè l gade l wè chak medam yo s on panye, se Hum! Hum! Epi ze se Kitip! Kitip! Ze ap tonbe. Hehehey! Ze tonbe, ze tonbe, ze tonbe! Epi gen youn ki di Makomè w fini? Li di non m poko fini non, m poko plen. Hum! Hum! Humm lap pouse toujou humm. Medam yo fin plen panye yo pèp ayisyen nan demen maten bonè ou konnen te gen timoun nan lakou a yo bay timoun yo kòb pou yo al achte pen ansanm avèk lòt engredyan pou yo mete nan ze. Yo fè yon bèl chodyè ze fri ak pen, tout moun nan lakou a manje, sof sèjan ki pa manje, l di l pa manje ze ditou pèp ayisyen. Li pran ti pen an tou sèch, li manje, kòm li te gen zaboka, li manje a zaboka. Donk, enben se konsa, ti poul Youri yo ponn, se. Humm mal pou konn ti senate a pa ponn tou humm humm humm epi nan demen maten li di nou konsome lokal ok senate pa de pwoblem frem ak sem kap koutem ensolit nou pou jounen jodi a gade imaj sa gadel byen silvouplè silvouplè mes chè diaspora. M pa, m pa, m pa fin twò bon nan anglè a. Men dam sa a, madan ki sa l ye silvouplè? Hein? Madan kiyès dam sa ye? M ta renmen nou kite kòmantè pa nou. Li byen, epi kounya kite kòmantè pa nou di m, madanm sa a, madanm kiyès li ye? E la m ap konprann achte rad nan pèpè pa fasil. Achte rad nan pèpè pa fasil pase m pa ka konprann. Ki sa k ekri nan mayo madanm nan? Donk madan kiyès li ye? Madan kiyès dam nan ye? M pa ka tradui non men kite repons pa w nan kòmantè a di nou. madanm kiyès fi sa ye. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Medam, matmwazèl, se mesye yon ti rankont ant esklav epi kolon te fèt humm ti konpran. Genyen premye minis Ariel Henry ki anonse li rankontre ansanm avèk nouvèl chèf BINUH an nan peyi Dayiti ki se Maria Isabel Salvador. donk nan rezidans ofisyèl BINUH. Pandan rankont sa a, yo te bwè ti te, Premye Minis Ariel Henry te felisite l, li te felisite Premye Minis Ariel Henry pou lansman pwosesis elektoral, wè sa m di w la, jan ke li arive reyini yon pakèt moun pou dyalòg, ti konpran. Ebyen BINUH fè konnen rankont sa a ebyen li te santre sou sitiyasyon peyi Dayiti. M ap raple nou Maria Isabel te rive nan peyi Dayiti nan dat ki te 16 avril e se te minis afè etranje Jean Victor Généus ki t ale chèche l nan ayewopò Toussaint Louverture chante Bienvenue pou li epi menm jou sa pèp ayisyen Li te tou rantre an fonksyon, nou mèt tann, donk nan jou k ap vini yo la, li pa etonan l fè ti twit li met premye minis pa l. Ann rete la. Medam, madmwazèl e mesye, sou chimen nou, nou te gen chans kwaze ansanm avèk Team Pat Tomat. Donk se yon gwoup militan ki nan la, ki toujou nan lari, yo t nan tout sòs pèp ayisyen quand il s'agit de sòs manifestasyon. Donk yo prezante devan laprès, sanble gon pwogram ki pral fèt, Mwen envite w tande yo avèk anpil atansyon. Josiane vin di yo nou vin envite nou gwo sitin kap fèt devan primati a. Si yo estime jan yap viv la yo alèz yo pa bezwen vin nan sitin nan. Si yo estime jan bagay la ap dewoule a se Ariel ki pou soti pou tiye yo pou detwi lavi yo, nou envite tout katye popilè yo, tout moun, tout kote, nan tout kwen de peyi a vin patisipe nan gwo sitin sa kap fèt devan blòk Ariel la pou n al denonse yon ansanm de bagay kap fèt anndan peyi a ki pa bon. Lè w ap gade sa kap pase anndan site solèy. Yon ti lapli tonbe, tout kay tout moun yo anvayi a dlo, labou, bourik lekòl pa jwenn netwaye, pa janm fèt. Ansanm katye popilè se menm bagay la k toujou rive. Lè w gade sa k ap pase anndan Pòtoprens, Ariel Henry yon pakèt vakabon pran peyi a an otaj, yo deside mennen peyi a kote kote nou pa vle mennen l. E sa k fè n ap di popilasyon an, demen si Dye ve, popilasyon an gen pou devwa vin kanpe devan Primati a, vin kanpe a ansanm de moun, ansanm dòganizasyon yo pou n al di Ariel Henry, Abò Arab di sètase. Nou pa ka sipòte sa ankò, pase fwa sa a, sitiyasyon nou pa ka kontinye al konsa. Bon, nou konnen deja pèp ayisyen, pa gen anyen ki chanje sou solèy peyi Dayiti, toujou menm diskou a, donk popilasyon an, nou envite, nou pral boule kawoutchou devan primati, lapolis pral tire gaz, bon, m gen tan ap fè rezime a wi. Ban nou sa k ap pase a kounya. Sitiyasyon nou pa ka kontinye al jan l prale, pase nou pa gen dlo potab pou nou bwè, nou pa gen lekòl pou n ale, nou pa gen elektrisite, nou pa gen sant sante, nou pa gen anyen anndan peyi a. E poutèt sa, nou vin di popilasyon an, demen si Dye vle, mache ak abòl ou, mache ak chodyè w, mache ak kiyè w, mache ak recho w, mache ak tout bagay ou konnen ki ka fè manje, Pou n al fè l devan Primati a, paske se la n ka rete, se la k gen sekirite, se la k gen tout bagay, men se la pou n al abite. Pou n al abite la, fò nou gen bagay pou nou manje, fò nou gen chodyè pou nou manje, fò nou gen asyèt, fò nou gen gode, nou gen tout bagay nou, nou gen anbrade pakat nou tou pou n al dechouke vakabon anndan Primati yo ki kenbe peyizan an otaj epi dikdantan. Gon bagay ou bliye di wi, ou bliye di Ima Chakapòt, Wi ti kabann oh padon. E prezèvatif pa ladan paske nou se kretyen e vyann nan vyann pou nou fèl a la traka pou lave kay tè ann ale non gason ki dènye mo ou. E sa k fè demen si Dye vle, apati de dizè di maten, n ap tann tout katye popilè yo, n ap tann Site Solèy k ap pase mizè nan moman aktyèl la avèk labou, dlo rigòl, pa gen santitre pa gen anyen, n ap tann tout moun sa yo. N ap tann tout moun Dèlma 2, n ap tann tout moun Tokyo, tout moun Dèlma 6, Tout moun tout kote pou n al di Ariel Henry fwa sa a Abaram di sètase, sera seta, nou menm nou pa nan yon diskisyon avèk Ariel ankò, Ariel si pa gen lòt bagay ou fè se lage pye w paske nou pa ka sipòte w ankò nan tèt peyi a. Mèsi. Waww ebyen demen si Dye ve sanble ap gon bèl pwogram devan primati se trè trè enteresan garson men moun site solèy moun bèlè se yo menm ki atis envite Moun sa yo sipoze vini an foul nan pwogram nan. Ala traka pou moun nan katye popilè. E ou menm sitwayen poukisa ou prezante devan laprès? Gon grenn bagay pou konnen ki enpòtan pèp ayisyen. Ou wè chak fwa ou te sòti nan lari, ou te bay sa w kòm aksyon oubyen ou te poze aksyon pou w te poze a, ou pa t ap jwenn nèg k ap vann lèt la moute lèt la sou do w. Ou pa t ap jwenn menm nèg k ap vann gaz yo pa t ap monte gaz la sou do w. Ebyen, sa w pa konnen, ou pa konnen ke se yon sosyete dyòl ansanm ke yo ye. Nèg k ap vann lèt la se li menm ki nan kesyon achte gaz la. Nèg ki nan achte gaz la se li menm ki nan kesyon achte dola a. Nèg k ap planifye, ki te konn fè ansanm, fè afè ansanm avèk dilapidatè fon Petro Caribe, se yo menm k ap planifye tout mizè nou, tout bagay yo melanje avèk nèg sa yo k nan gouvènman an. André Michel, Marjorie Michel e e e Sorel Jacinthe, Rosemila Petit Frè e e e e Jean Tolbert Alexis tout nèg sa yo se yo menm kap planifye ansanm avèk Ariel Henry avèk nèg yo pou planifye mizè nou pou planifye lamò nou pou planifye efondreman Ayiti jodi a li enpòtan nan batay sa ki pral fèt la e sak fèm di pa gen kesyon matuvi pa gen kesyon pede moute desann kouri desann dayè nèg yo gangsterise tout kote Nèg yo, gon to deflasyon ki a 52 pousan, si on moun pa mouri jodi a la grangou nan lari, se paske pèp ayisyen son nasyon ki gen fyèl, nèg yo planifye lanmò nou, mizè nou anndan primati a. Nou di pèp ayisyen, jodi a, mobilizasyon an se mobilizasyon plante pikèt. Plante pikèt la vle di lè w plante nou kote se la l rete. Se la nou pral gen Pou n fè tout sa n ap fè. Se la n ap fè sitin, se la n ap fè rasanbleman, se la n ap fè manifestasyon, se la n ap fè tout sa pou n fè devan Primati a yon fason pou ke pèp la li menm, li konnen ke moun k ap planifye mizè l yo se la yo ye pou yo vin kanpe, pou yo manifeste, pou yo pote revandikasyon yo kont moun sa a jiskaske nou fè aksyon pou n fè a. Nou poze sa pou n poze kòm an. Nou di tout sa pou n di yo pou n jwenn rezilta. Se sòti avèk Bwade pakat nan men nou, se sòti avèk biswit leta nan men nou, se fè nan men nou, se bonm nan men nou, se asyèt, se gode nan men nou, se kiyè nan men nou, tout sa nou konnen ki ka bon pou nou, ka pote pou ba nou rezilta, jodi a se sa yo pou n gen nan men nou. Oh ok bwade pakat, biskwit kreyòl, biskwit leta? M pa tande byen non, antouka biskwit, bòl ak kiyè, sè note mon frè, sè note, M espere se pa bagay moun nou pral kraze. Men se tèt k ap mal panse, gade nou n ap ba yo bwa de pakat. N ap foure men nan pòch yo pou n pran lajan manje, se sa? Sa k ap kouri n ap lanse biskwit Leta dèyè yo. Waw, pwogram nan ap bèl, hein! Pwogram nan ap nice. Bon bagay, bon bagay. Ann avanse non gason. Nan batay pèp la annatandan, pa gen bann, pa gen rara, pa gen tyòk sawonn, paske pa gen machifri, pa gen danse. Se rezilta n bezwen. Se fini n bezwen kidnaping nan fini nan peyi a. Se fini n bezwen ensekirite a fini. Se fini n bezwen pou ke kid pou sa yo rele phtk a pa kontinye tiye pèp la. Se vle n vle. Blan ke Ayiti se yon bout tè ke zansèt yo te fè sakrifis pou yo ba nou, se yon byen komen, nou pa ka lage l ba yo. N ap kontinye batay la e n ap di tout wilibè, tout politisyen tradisyonèl ki panse jodi a yo ka vin fofile antre pa anba, vin pran batay pèp la pou y al dèyè swa pòs ministeryèl, pòs direksyon, yo p ap kapab. Paske baliz la, pèp la ap tann yo nan lari a. Paske menm yo menm ki konn ap di Jovenel Moïse, pa gen dwa moute gaz la jodi a se yo kap moute gaz la menm yo menm ki tap di jovenel yo tout gen zanmi nan pouvwa a yo di w ariel se zanmi yo gen k di w ariel se doktè yo gen k di w ariel se moun pa yo gen k di w yo gen moun tèl kote yo pa janm pale men kisa jovenel moïse te fè nou te konn ap pale kisa k fè ki rezon k fè jodi a m pa ka jwenn nou nan lari a bò kote m ap di si n pa voye l ale l ap mouri yo poukisa chante sa pa ka soti nan bouch nou ankò ebyen Se pou n di w, nèg yo se paske yo pa t jwenn manje, se paske nèg yo pa t gen pòs ministeryèl, se paske nèg yo pa t gen pòs direksyon ki fè yo t ap goumen, men nou menm ki konnen jodi a Ayiti bezwen delivrans sa a, Ayiti bezwen soti nan sa l ye a, ebyen baton k bat chen blan an, se li k ap bat chen nwa a, randevou kase, demen mèkredi 19 la devan primati. A dizè, dizè di maten nap tann tout moun pou rasanbleman an kontinye. Jedi, dizè di maten nap tann tout moun, se sak rele mobilizasyon plante pikèt jiskaske nou jwenn rezilta, nou voye papa chèf gang nan ale, retire yo nan peyi a pou ke Ayiti rale souf lap rale a. Mèsi. Dume Reginald 2 Challenger Popilè. Vwala medam matmwazèl ze mesye ou tap tande deklarasyon Animatè pwogram demen an kap gen pou fèt devan primati. Pa bliye mo dòd la, ebyen pou patisipe nan pwogram sa, wap bezwen bwa de pa kat, wap bezwen tablèt leta, wap bezwen asyèt, wap bezwen chodyè. E ou menm patizan prezante ou kiyès ou ye, ebyen ki okipasyon ou genyen pou pwogram demen an. Son pakèt politisyen rat do kale, son pakèt konze ki toujou pran diskou nou. ki pran fòm nou, ki toujou dezoryante batay nou an, pran l, mennen l bay peyi enperyalis yo, mennen l bay ajan, mennen l bay gadyen, mennen l bay mèt sistèm nan. Jodi a, nou vin di popilasyon an, jèn gason nou wè k ap fè konferans atravè tout peyi a, jèn fi nou wè k ap fè konferans atravè tout peyi a, se de jèn fi, de jèn gason ki met tèt yo ansanm, ki deside bay vi an olokos, ki deside mete tout enterè mesken, tout enterè gwoup de kote pou yo di Ayiti dabò, Ayiti avan. E jodi a, Nou di tout jèn gason ak jèn fi sa yo ki deside bay vi an olokos pou vin devan popilasyon an, nou di popilasyon an, ou dwe pran baton pelerinaj ou, ou dwe kontinye batay la, ou pa dwe kanpe. Paske jodi a, lè batay la pran chè, ou p ap jwenn yon pòt pawòl abolotyo, paske n konnen nouvèl estrikti André Michel la, se òganizasyon abolotyo, se André Michel ki pòt pawòl òganizasyon abolotyo, ou p ap jwenn yon gwo abolotyo, yon gwo chat, yon gwo konze tankou André Michel ki pral chita nan gran otèl yo, ki pou di konferans, ki pou di lekòl, ap fèt, nan nwit, pou dezoryante batay wa, pou kraze batay wa. Ou pap jwenn de seri de gwo konze, de gwo vòlè, ki pran fòm nou, ki pran diskou nou, ki se ajan sistèm nan, kap dezoryante batay la ankò. Nou menm ki la, paran nou, sè nou, kouzen nou, kouzin nou, pitit nou, matant nou, se moun yap kidnape, se moun yap boule kay yo, se moun yap tiye, se moun ki nan mawon. Jodi a, nou deside bay vin an olokos, pou nou di popilasyon an, Lè a rive! Twonpèt la sone! Pa gen kouri agoch, pa gen kouri adwat, pa gen moute desann. Nou pral plante pikèt devan kay Ariel. N ap manje, n ap bwè, n ap dòmi, n ap danse, n ap kouche jiskaske nou dechouke Ariel paske masak yo, se Ariel, kay k ap boule yo, se Ariel, grangou yo, se Ariel, mizè yo, se Ariel, polis k ap mouri yo, se Ariel. Yon sèl fason w gen pou w delivre tèt ou, se leve kanpe Menm jan, a la manyè de katemesis, dechouke Ariel pou w ka sove tèt ou, pou w ka sove fanmi w, pou w ka sove pitit ou. Nan sans sa, nou di popilasyon an, batay la deklannche. Nou di Andre Michel, Wayan! Nou di Majorie Michel, Wayan! Nou di Ariel Henry, Wayan! Kòm Andre Michel te di w, mobilizasyon pa ka pran nan peyi a, Majorite di w, mobilizasyon sa pa ka pran nan peyi a, nou pral wè sa nou menm. Popilasyon an di, fwa sa a, pa gen moute desann, y ap kanpe devan Primati a pou yo dechouke w pou jiskaske nou jwenn yon gouvènman ki ka reflete dezidata nou, ki ka pran ka nou an men, k ap ba nou sekirite, sante, lojman sosyo, manje, edikasyon. Mèsi laprès. Vwala, nou konprann, donk se tip sa a ki manadjè pwogram demen an pèp ayisyen, ou kapab wè se li k monte fè plis pwomosyon, se li k manadjè pwogram nan. Pa gen pwoblèm non gason, donk Pèp ayisyen nou tout envite sou pa la mezanmi sa pa gadem antouka pa bliye mache ansanm avèk bwa de pakat, chodyè, kiyè, wòch ou pase pral gen koze demen depi se tèt kap mal panse nap flanke yo bwa de pakat e non sèlman sa tou nap foure men nan pòch yo poun jwenn lajan poun manje. Medam matmwazèl se mesye ebyen ayiti ensekirite genyen gardy milien ki se grefye tribinal ilavach ki kenbe ti boubout li pèp ayisyen li woulel anba makak paske li kwè mennaj li ta ap twonpel etandiske li gen lòt fanm nan vil la pou plis detay ann tande deklarasyon Li komanse banm kou nan figi ui. Oh Oh Li mande w konbyen nonm ou gen sou li, ou di sèl li epi lap baw kou nan figi w. M di oh Gadji wap touyem wi Nan Nan Nan mèsi sove. Podyab. Lèm wè ti sove anba men gazi m kouri kasèt la lèm rive m di gazi pa touyem non li dim jodia map resi touye w Ketly li pran vè li lage fou kout vè fou kout vè li banm kout vè nan tèt banm kout pye anba ti vant mwen. Atò pou yon fanm ou renmen epi pou kenbel wap kou kon. On fanm ou di w renmen w prèske pete je l, on fanm ou di w renmen epi w ap kout pye anba ti vant. Talè, gason ede m konprann nou gason. On fanm ou di w renmen w ap kout pye anba ti vant li, mèt vant li ka vire devan dèyè, apre sa e ou menm ankò k pral di manman milèt. On fanm ou ou renmn ou preske pete jel anba move kou ou met sanl deyo epou hee hee hee adje adje Bondye fem toujou fe respem ou fe respem papa ayy m renmen bay tanm tire kou sou moun. Hehehehehehe kotem gentan pou atò m pral gon gason m pral nan goum avèw eeh ret a distans ou ko a wòch rete matche kounya la pou wap gade je w manke pete nèg bat ou oohh. On ti la dousè. Men gason silvouplè m pa konprann. Nèg la ka gen madan marye l kareman. Gen madanm nan kay wi. Epi ou menm se sèso w ap pran nan relasyon. S on ti sèso w ap pran nan relasyon ou pa vin sou rete. Nèg la p ap kite madanm ni pou l marye ansanm avè w. Epi kounya la ou menm wap defann ou pou wè kòman wa jwenn youn mete w nan kay met bag pou ou bay tout fanm renmen bag epi tonbe fè jalouzi pandan lap plip plip tout lari a sou madanm ni epi jou l konnen madanm ni fon ti pa chat m pa kache di w se kòmsi se tout fanmi l madanm ni te fizye men nou gason pèmèt m konprann edem konprann pati sa silvouplè. Ou nan kad mennaj toujou? Ou pa marye avèl tout sa? Non. Senpleman li rete ansanm avèk yon fi, fi a pèsiste. Fi a di konsa lap voye poudre m, lap tann kout poud pou mwen. Kounya la li di m konsa m pral fè sòti pou ou wi, pou m voye gadi pou ou. M di e vre? Kounya la li di m wi. Kounya la nan sam, nan dimanch aprè midi, li vin lakay la l pa jwenn mwen, lè l vini m al otèl Riyama avè li. Li tirem kou sa yo. Fi a voyel vin touyem. Fi a k voyel vin touye w cheri. E ou k pou kite nèg la humm e ou k pou kite wi koman fi voye touye l an ou pa voye emi sal touye fi a tou hahahaha ala traka e pa ri m ta ri non an ma on nèg epi nèg la vini li ouvè manba souflèt epi m pral konnen se fi k te voye nap kase met nan men nèg la. Lot semèn m pral fè jido tande sonje m te di nou sa. Yon avril vin touye m. Non l se Gady kòman? Gady. Gady Milien. Kisa kisa l fè kòm travay? Ki nan ki domèn li ye? Eee grefye. Grefye. Hehehehe Koman neg la fe grefye tribinal epi lap fann fi a anba move kou konsa? Epi fò jwenn li nan tribinal la byen serye kom gen grev. Menm ke nou konnen w sou chòk men kisa w kisa w reklame menm? Kisa w reklame? Eske m kapab di pakè ki ta fè swivi yo deja eske misye nan men lapolis oubyen anko eske Non, lè lapolis al lakay li se pran manchèt, pran, li di m li gen zam m pa konnen si li gen zam an si l pat gen zam. Donk li ka mawon? M pa konnen non, m pa konnen si l ka mawon pase li konn abitye fè sa deja e pa premye fwa. Oh! Misye konn abitwe bat fanm epi wal anbal? Ah non ma chérie. Ou pa renmen tèt ou. An m konnen gon gason ki abitye bat fanm epi m renmen m pral antre anbal? Poukisa map priye pou li pou li chanje? Nou pa pridan non mezanmi. M konnen gon gason ki konn ap joure fi nan dèyè epi m renmen m pral antre anbal? Enben pam nan k pi santi bon. Hum ala traka papa. Li konn abitye bat fanm deja. Humm ou te vin pran woulo paw la fò nou pa konsa medam fò nou pa konsa depi wè nèg la abitwe bat on fanm ret kay manmann manman pa pral ranmase w kèlkeswa nivo sajès ou te vin gen an papa ret kay manman w paske w ka toujou vann zouti w men w pa bliye met yo rete kay granmoun ou ap bat fanm Epi mwen m pral antre anba w? Poukisa? M pral antre anba w poukisa? An sa abitid li gen nan bat fanm epi ou menm wal chwazi antre anba l? M gentan gen 1 an a kelke mwa ansanm avèk li. Wi m ri lavache. Gran sèl mwen ye. Gran sèl ke ye men e ou konn abitye viv eksperyans sa yo deja pou ou wè ke nou te gari se sa? Gadi? Gadi konn ap leve men sou ou deja? Non Gadi pa konn leve men sou li. Gadi te fè yon dega lakay la ke pou l te al tire kou sou li men nou di Gadi lakou sa pa konn mennen gason nou pa konn mennen gason ladan l pou gason vin tire n kou non. Si w wè w bezwen tiye fanm nan pran fanm lan w al nan raje w al tiye l. Men yè aprè midi li te tande sa m te di l la, li tande, li konprann tout pran fanm lan la tiye l anlè menè. Yè aprè midi? Yè aprè midi. Sa va sa? Wi. Setè. Uitè. Li te kontan uitè? Uitè. Ok. Men an biyoloji, ki sa l repwoche madam nan menm? Bon, nou pa wè l, nou pa tande l. Nou pa wè l pase senpleman li fin touye fi a la, s on lòt mesye ki vòlò fi a l al mete l lopital. Li, li, li, li arive li siv mesye a. Lantre lopital la yo jwenn fi a blayiz sou yon tab, li se yon lòt mesye k fout nou kout pye l tonbe, kounya menm kote a la medam yo menm yo rele lapolis. Nan lopital de Lavache? Wi Lavache. Kounya se aprè nou menm nou fè demach pou nou antre. Aprè yo voye yo voye ba yo ban nou. Yo di n li mouri pase pou jan n wè l la nou wè se moun ki mouri li ye vrèman vre. Manman m di n al chache pitit la mennen ba li, mennen mò a ba li. Èske w konfime pou nou ke lapolis te kontra misye men yo pa rive arete l? Wi. Sa k pase menm? Li chita anba galri lakay li, li di li gen zam tou. Li gen zam, l ak koulin li nan men l. Nou pa ka arete l. Men pou kounya la nou pa konn kote li ye? Li lakay li. Antanke fanmi li. Alatraka. A la traka! E madam nan la ki viktim nan ki kisa lap mande menm? Kisa nap mande? Jistis pou nou manda Dady. Humm antouka pèp ayisyen ou ka konprann pwoblèm yo anpil nan peyi dayiti. Byen vini nan ayiti la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete humm anpalan de pwodiksyon nasyonal pèp ayisyen èske ou raplew Deklarasyon sa a, kredi a tè plat? Bank Nasyonal Devlopman Agrikòl ou pa konn kote dife ap soti. M te oblije di bon, ban m fon kanpe kredi a tè plat la. Apre m fin pase ennan. Mwen reflechi m vin di, Long pèp ba w pouvwa, li pa ba w pouvwa pou w vin ret ak pèsonn, li ba w pouvwa pou w vin ret avè l, paske se li ki ba w li. E se lè sa a, si n sonje lè m pale 15 oktòb 2019 la, pale sa a te bay anpil pwoblèm, men. An novanm, mwen vin a slogan an, mwen di nou ti rès la. M pran desizyon, mwen di fòk kredi a tè plat la, mwen retounen avè l ankò. Kounye a gran nèg la vin yon ti jan ledma avè m, kounye a li rele direktè kabinè a pou l di l, apa m tande prezidan tounen a menm bagay la ankò. M di di l, si l fouye bouch li nan sa a, Map arete l. Bagay yo pa fasil. Bagay yo difisil. Kote m ye a m pa ka di nou sa map sibi, sa map pran men bagay yo grav. Lè w deside pouvwa ke gon kategori moun ki te ba ou l pou retounen l ba ou, ba yo, bagay la pa fasil. Men, Bondye devan, nou dèyè, pèp la devan, nou dèyè. M konnen ke sèl chwa ke m genyen paske m pa gen 2, se sa ke nou te vote m pou li a fò m tounen l ban nou. E se pou sa. M pran desizyon ane sa a pou mwen mete sou pye jan nou konnen an 3 gwo kokennchenn kredi avèk konkou ona ke piblikman m ap remèsye staf ona a sou dwat la la a e m ap remèsye direktè jeneral la pou jefò nou paske m pa t dekouvri si nou gen tout kapasite sa a men lè Mwen wè dènye ONAFEM ki t òganize isit la, kote 2026 fanm te soti ak chèk yo. Jodi a gen plis pase 3000 moun ki la a, k ap soti ak chèk yo. Chapo pou nou. M mande yon gwo aplodisman pou ekip sa a. Lè w ap sèvi pèp la, se lè sa a ou jwe wòl ou paske lè ou pran desizyon pou pran djòb leta ou pa pran desizyon pou pran djòb leta pou vin sèvi tèt ou ou pran desizyon pou pran djòb leta pou vin sèvi pèp la e se pou sa lè m te pran desizyon pou m te kandida a la prezidans m konnen jodi a mwen gen anpil zanmi mwen gen anpil fanmi. ki genyen desepsyon pa yo paske Jovenel Moïse prezidan yo pa gentan rich mwen m di yo sa si yo tap tann se te mwen menm ki tap rive prezidan m vle pale ak ke fanmi ke zanmi pou yo konnen se pandan m prezidan pou gagòt te vin fèt apre 3 zan l pa fèt nan ti rès ki rete a men mèt li devan m. M pat gen kontra a pèsonn mwen te gen kontra avèk moun ki te mache nan solèy. Ki te mouye lapli ki te vin lage yon bilten nan yon bwat pou te vote m savek yo m gen kontra moun ki pa moun yo moun yo bliye yo moun ke yo imilye yo savek yo m gen kontra e se pou sa ke m pran desizyon sa yo te de desizyon ki difisil men yo mande anpil kouraj desizyon tankou Desizyon m pran pou m konstwi ayopò Jeremi, mwen konn gen moun Jeremi ki la a. Desizyon sa yo pa fasil. Men, lè w pran yo, yon ayewodwòm depi ke peyi a avyasyon dekouvri dan le mond e depi lèzane 1918 avyon ap desann an Ayiti, pis daterisaj Jeremi an san tèl te ye. Jodi a l ap asfalte. Wout ki mennen vè ayewopò a san tèl te ye. Jodi a l ap asfalte. Desizyon sa yo, yo pa fasil. Paske gen anpil moun ki di, poukisa se chwa sa yo prezidan ap fè? Men si w bezwen kite yon peyi meyè pou pitit ou, pou pitit pitit ou. Ou bezwen kite yon peyi meyè pou jenès la jodi a, fòk ou kòmanse konprann fò nou travay nan tout kwen ak rekwen nan peyi a. Menm jan baraj ap fèt nan zòn Savann Kare sou rivyè Maryon, menm jan zafè kouran sa m konnen depi yon moun pale de li talè ou pran nan kouran, menm jan m pran desizyon pou mete kouran nan 3 komin chak mwa anndan peyi a. Nou kòmanse l apati de 15 janvye, o 15 fevriye nou te gentan rive mete limyè nan 4 komin. M vle pale de komin Titwoudenip, komin Ansavo, komin Tirivyèdenip avèk komin Lavalledjakmèl. E se pou sa lè m di mete limyè a, Nou ba yo 12 èdtan pa jou e nou vini avèk yon posibilite dot jèn ki bezwen fè antrepriz, nan bank. Ala traka pou lave kay te nan peyi sa. Epi lòt la ap pale w de pwodiksyon nasyonal wi. pa mare. Gade mizè malere y ap pase pou l ap lave, pou l ap fè jaden. Li marye, fanm nan pa deside fè anyen pou li. Rad mwen. E mwen k ap lave rad mwen. M pa gen moun ki pou koud mwen san mwen menm. Gade li fè! Gade li fè! Gade sa li fè! Gade sa li fè! Mwen fè sa yo tou. Pase pou mayi a kon gason pou apre sa ou lage l nan savann nan. Pa gen moun ki pou koud moso manje ba li. Pa gen yon moun ki pou ba l. Pa gen yon moun ki pou lave rad li. Pa gen yon moun va lage l nan savann nan. Paske ou lage l nan savann nan ou kaka nan figi l. Ou degrade mayi a ou krache nan figi l. Ou degrade mayi a ou lage l nan savann nan. Fò w sere li rete konsa. Mwen m pap janm ka dakò. Izmazon, yon fanm ta betize Izmazon, m fin marye m fin fè sakrifis, m fè mèb, m fè sesi m ba li, aprè sa pou l kaka nan pitit, pou l kaka nan figi pitit mwen. Aprè pou l lage pitit mwen nan savann nan. Pa gen moun ki pou lave rad li. Pa gen moun ki pou fè se. Wa wè sa k pral gen. Mechan. Non sa m pa ka kite l. M ta vire dom male Mateli men m paka kite sa nan kèm paske e maye m maye se pa paye m te paye 2 timoun yo mèt te pote 10 goud ba yo e pa papa nou ki te ban nou 10 goud wi a men e papa nou ban e papa nou ban nou fò nou pran paske papa nou gen rezon gras a Dye a Dye depi l kite avè m nou m poko janm tande l li pran yon lòt fanm si l pa genyen m paka. Pouse l al estremite. M pa ka pouse l devan. Medam, silvouplè medam, medam. Hein! Lòt la fin marye wi mezanmi. Anba mizè pou l jwenn manje. Fi a pa deside lave pou li. Bagay la di, bagay la grav. An tou ka, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktature, l'appel des Antilles, Ayiti demokrasi, la République des coquins, sèl vòlè yo k ap rete, qui vivra verra, qui mourra kakara. N ap fè plas a Vwadlamerik pou ase enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo. Randevou kase nan yon ti tan ki pa two long. Aktyalite ap mennen nou nan Soudan kote ke Gen 4 jou afwontman ant 2 jeneral k ap goumen pou pran kontwòl pouvwa a, yo pale de prèske 200 moun ki ta deja mouri e kounye a y ap pale don seselfe, yon repòtaj Serge Rodiguez. 2 kòmandan militè rival nan peyi Soudan dakò pou obsève yon seselfe k ap dire 24 trè e k ap kòmanse nan fen jodi madi a anba presyon bò kote Etazini, daprè sa lame soudanèz la fè konnen. Nan menm jounen jodi a, yon chèn televizyon te rapòte an dirèk yon gwo eksplozyon nan kapital peyi a, Khartoum. Sepandan, pandan Jeneral Shams Eldin Kabashi t ap pale sou rezo televizyon Al Arabiya, li di seselfe a ap antre an aplikasyon vè sizè di swa jodi a menm. Li presize ke nou aksepte kanpo 24 è sila paske rezidan Khartoum lan fè fas ak yon sitiyasyon imanitè grav kote li pa fasil ditou pou moun deplase, kote sèvis lopital, dlo ak kouran vin tounen yon danre ra. Avan sa, Sekretè Deta ameriken Antony Blinken te fè chita pale separe ak 2 kòmandan militè rival yo nan Soudan, sètadi chèf deta majò lame regilye a ansanm ak alatèt fòs soutyen paramilitè rapid la. Chèf diplomasi Etazini an pale pou di yo te tire kout zam sou konvwa diplomatik li yè lendi 17 avril la nan kad yon atak ki ta swadizan soti bò kote konbatan Fòs Apui Rapid yo, men li di pèsonn nan konvwa a pa blese. Mwen pale klè pou m di, nenpòt ki atanta, menas oubyen danje ki poze kont diplomat nou yo, se yon bagay inakseptab. Gen omwen 185 moun ki mouri alòske 1,800 lòt blese nan boukantay kout zam ant 2 kan rival yo nan Soudan. Jodi madi a, Federasyon Entènasyonal Lakwa Wouj ak Sosyete Kwasan Wouj di li prèske enposib pou founi asistans imanitè ozalantou kapital Soudan an, Khartoum. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Serge Rodriguez, se plizyè antite avèk òganizasyon entènasyonal ki leve lavwa, notamman genyen Nasyon Zini, genyen La Kwa Wouj enben kap leve lavwa kont sa kap pase nan peyi Soudan e gen moun ki gen chif ki soti e anviwon 200 moun ta deja mouri Kounye a pale de sese l few. Lòt pwen nan aktyalite a gen prezidan Ris la Vladimir Putin ki vizite 2 rejyon nan nan ke la Risi te anekse nan lès Ikrèn ki se Kherson avèk Luhansk. Detay avèk Serge François Michel. Kremlen an fè konnen madi prezidan Vladimir Putin vizite rejyon Kherson ak Luhansk nan lès Ikrèn kote l resevwa rapò komandan militè yo. Kremlen an pibliye yon videyo ki montre kote Putin ap di kòmandan yo li enpòtan pou l tande opinyon yo epi boukante enfòmasyon. Kherson nan lès Ikrèn ak Luhansk nan sid Ikrèn se de nan rejyon Putin te anekse an septanm nan aksyon Asanble Jeneral l onu an te rejte. Jodi madi an, minis afè etranjè yo nan Gwoup 7 la te pibliye yon deklarasyon an komen ki kalifye envazyon Larisi nan Ikrèn nan kòm yon, n ap site, vyolasyon serye kont lalwa entènasyonal e yo reklame pou Larisi wete twoup li imedyatman san kondisyon. Yon lòt kote, kèk manm Inyon Ewòp la deside entèdi pou yon bout tan enpòtasyon sereyal ak lòt atik ki soti nan Ikrèn. Slovaki mete ak Polòy e ak Ongri lendi pou anonse ke yo entèdi enpòtasyon pwodui agrikòl bon mache ki ap soti nan sant ak lès Ikrèn, paske yo di l ap kraze biznis fèmye lokal yo. Polòy ak Ongri te di samdi an entèdiksyon yo ap rete jouk rive 30 jen. An menm tan, minis afè etranjè ris Sergei Lavrov deklare ayè lendi an Moskou vle mete fen byen vit nan konfli Ikrèn nan. Mèsi Serge François Michel e toujou nan peyi Larisi yon tribinal nan vil Moskou li rejte apèl jounalis ameriken Ivan Gerkovich kont detansyon pwovizwa l la. Lajistis te kondane Gerkovich pou l rete nan prizon an atandan jiska 29 me pou espyonaj. Jounalis la ansanm avèk gouvènman ameriken an demanti akizasyon Moskou yo. Sèvis Sekirite Federal Larisi a te arete jounalis la ki gen 31 an nan Yekaterinburg e yo te akize l nan dat 29 mas kòmkwa li t ap eseye jwenn enfòmasyon sekrè sou faktori zam nan peyi Larisi. Ou toujou sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. Nou toujou nan aktyalite entènasyonal la. Minis Afè Etranjè gwoup G-7 la kondane lagè nan Larisi ke Larisi ap mennen ann Ikrèn nan. Deklarasyon sa twouve l nan deklarasyon final rankont 3 jou ki tap fèt nan peyi Japon ak minis afè etranjè Jean Robert Philippe ap swiv pou nou de trè prè sitiyasyon sa. Jean Robert se te yon gran randevou kote ke gen anpil kesyon ki gen rapò avèk sekiite ak diplomasi ki te dewoule. Donk rankont sa te dewoule nan Japon. Efektivman, Jacqueline Jondia, pli presizeman se nan Nagano, men se yon rankont dabò gen 2 peyi ki tap swiv rankont sa, nap pale de La Risi avèk La Chin. Menm lè rankont sa objektif prensipal li se te pou planifye pwochen somè lidè G7 yo gen pou yo fè nan Hiroshima, ebyen sa pat anpeche ke yo te pwofite de sitiyasyon an pou yo te lonje dwèt dirèkteman sou La Chin pou sa k ap pase nan detwa Taiwan nan epi Larisi pou sa k ap pase ann Ikrèn nan. Minis afè etranjè japonè a, Yoshimasa Hayashi, k ap akeyi reyinyon chèf diplomasi gwoup G-7 la, deklare yo dakò pou mande retrè tout sòlda ris yo ann Ikrèn san kondisyon. Minis afè etranjè yo dakò tou pou sanksyon yo kontinye kont Larisi pandan y ap sipòte Ikrèn. Chèf diplomasi yo fè remake tou enpòtans pou travay avèk Lachin sou yon seri kesyon tankou chanjman klimatik avèk sekirite mondyal. Yo eksprime enkyetid yo nan yon kominike konjwen sou aksyon Lachin ap mennen nan Lanmè Oryantal la avèk Sid Lachin avèk pozisyon l vizavi Taywann. Sekretè Deta Ameriken Antony Blinken deklare pou sa ki gen pou wè avèk Taiwan, ebyen tout patnè nou yo nan G7 yo ansanm avèk lòt peyi sou planèt la, ebyen yo dakò gon chanjman ki dwe fèt. Yo atann yo aske nenpòt diferans ki ta genyen dwe rezoud de fason pasifik. Okenn nan pati yo pa dwe pran aksyon inilateral ki kapab deranje sitiyasyon aktyèl la pou pwoteje lapè avèk stabilite. Bò kote pa l, Minis Afè Etranjè chinwa a pibliye yon kominike madi 18 avril la pou l di minis afè etranjè G7 yo foure bouch yo nan afè entèn Lachin. Pòtpawòl minis afè etranjè chinwa a, Wang Wenbin, deklare nou mande gwoup G7 la yon lòt fwa ankò pou li reflechi sou pwòp pwoblèm yo, abandone mantalite lagè frèt la avèk prejidis ideyolojik. sispann inyore tandans jeneral mond lan, sispann lonje dwèt sou lòt peyi, sispann kreye konfwontasyon atifisyèl. Minis Afè Etranjè G7 yo kritike konpòtman Lachin vizavi Taywann. Yo dakò ke dwe gen sekirite avèk lapè nan Detwa Taywann nan. Lachin konsidere Taywann kòm yon teritwa l ki an rebelyon e li pa ekate posibilite pou l itilize lafòs pou reprann kontwòl teritwa sa a ki gen yon gouvènman eli demokratikman. Rankont minis afè etranjè gwoup G-7 la dewoule kèk semèn avan lidè gwoup G-7 yo reyini nan vil Hiroshima mwa pwochen an pou diskite kesyon ki gen pou wè avèk sekirite, ekonomi ak lòt pwoblèm mondyal. Jonbè Philippe, voa Kreyòl, Washington. Merci Jean Robert Philippe, nap antre nan New York poun pale de aktyalite isit Ozetazini. Avoka gouvènman Ameriken nan New York anonse arestasyon ak 3 pwosè lajistis pral mennen kont moun ki mele nan konplo Lachin pou tabli pòs polis klandesten nan Manhattan. Sandra Lemaire gen detay. Lachin demanti tout akizasyon ki di kòmkwa li gen yon prezans polisye lòt bò dlo. Peken deklare akizasyon Etazini an san fondman apre otorite ameriken yo arete 2 mesye nan New York poutèt yo te tabli yon stasyon polis sekrè. Breon Price se avoka gouvènman ameriken an. Today we are announcing three impactful cases from my office. Li di jodi a n ap anonse 3 ka enpòtan ke biwo mwen genyen nan kad lit peyi nou kont aktivite transnasyonal represiv Repiblik Popilè Lachin yo. Premye 2 pwosè m ap anonse yo jete limyè sou jefò Lachin ap fè pou l pwojte pwendvi otoritè li a sou sitwayen New York ak peyi Etazini. De plent yo akize plis pase 30 ofisye fòs polis nasyonal Lachin nan, ke li rele Ministè Sekirite Piblik la ou MPS, avèk de sitwayen vil New York dèske yo vyole lwa Etazini. Dapre Mèt Peace, mine de rien, Chinwa yo fofile kò yo nan Chinatown ak Manhattan. Two miles from our office, just across the Brooklyn Bridge, this Li di a yon distans nondescript 3 office kilomèt building konsa ak biwo in the nou heart of pa lòt bò bustling pon Chinatown in lower Bwouklin nan, Manhattan gen yon has a dark biwo secret. òdinè ki sitye nan sant Until several months Chinatown ago, nan Manhattan an ki entire kache yon floor gwo sekrè. of this building Jiska kèk hosted mwa de sa, one yon clair etaj ann news antye station bilding sa a te of the sèvi kòm baz pou stasyon polis non deklare Fòs Polis Nasyonal Chinwaz la. Imajine kounye a si lapolis Nouyòk ta louvri yon stasyon polis sekrè nan Peken. Se yon bagay inimajinab. Yon pòtpawòl Ministè Afè Etranjè Lachin deklare madi akizasyon an pa santre sou okenn fè e ke yon stasyon polis lòt bò dlo se yon bagay ki pa egziste. Pandan ane ki pase yo, Peken lanse 2 kanpay separe pou mennen sispèk ke yap chache pou krim ekonomik nan Lachin tounen nan peyi a. Jefò sa a fè pati yon kanpay anti-koripsyon. Dapre responsab ameriken yo, stasyon New York la te jwe plizyè wòl, pami yo jwenn disidan chinwa kap viv Ozetazini. Sandra Lemaire pou voa Kreyol, Washington. N ap kite Nouyòk, nou n ap vin Washington kote yon gwoup sitwayen ameriken te manifeste kont atak k ap fèt ak gwo zam lou anndan anpil lekòl isit Ozetazini. Jeanty Augustin Junior. Nan dat 27 mas, 3 elèv 9 lane ak 3 manm estaf te asasinen nan lekòl Nashville la, se youn pami tout ensidan vyolans ak zam yo nan Etazini. Lapolis te reponn epi touye asasen an, yon ansyen etidyan lekòl la ki te gen 28 lane. Prezidan Joe Biden, nan yon deklarasyon Washington, te di, Mwen yon lòt fwa mande Kongrè a pou pase entèdiksyon mwen sou zafè atak ak gwo zam lou yo. Plizyè gwoup moun te deja pran lari nan Nashville pou manifeste kont zak malonèt k ap fèt ak gwo zam lou nan lekòl yo e anpil kote Etazini. Ayè lendi a nan Washington, DC. Plis pase yon santèn moun ak mayo vèt ki gen eslogan ladan nan do yo ki ekri nan lang angle Protect our kids, not AR 15 nan lang kreyòl ki vle di Pwoteje timoun nou yo olye AR 15 ki se yon gwo zam gè. Yo te ak pankat nan men yo, foto elèv, etidyan ki mouri. megafòn, yon fason pou mande manm Kongrè yo pou pase lwa sou entèdiksyon zak k ap fèt ak gwo zam lou yo. Kiti se moun ki te lanse manifestasyon sa a te pale tou prè Kongrè a. Jodi a, nou mande Kongrè a pou retire denominatè komen nan fiziyad pa pil yo. Antanke reprezantan k ap vote wi sou atak sa yo, ou pa ka voye wòch kache men, Kiti te kontinye pou di. Asasen nimewo 1 timoun nan Amerik la diferan. Si pitit ou mouri, rezon ki pi fasil la, se tire yo tire l. Okenn moun pa bezwen gwo zam lou sa yo. Yon manman ki te nan manifestasyon an te pale ak voa Kreyòl. Vin la vle di anpil pou mwen ak pitit fi mwen. Nou te wè ensidan ki te pase Uvalde a nan nouvèl televizyon e li te pè ale lekòl. Li avèg e li pa t ka kache. Li pa t konnen kote sa te soti paske m te jis kòmanse kriye tankou tout moun te kòmanse fè l. Nou bezwen mete yon entèdiksyon sou atak ak gwo zam lou sa yo. e lap jwe Real Madrid ap jwe an deplasman nan match ale a Real Madrid te kale 2 zero donk nap swiv pou ou epi gen lòt match la Milan AC avèk Nap ou sou voa Kreyòl. Nap antre nan aktyalite a konsènan peyi Dayiti ebyen premye chita tande ant nouvo chèf BINUH an Maria Isabel Salvador avèk premye minis Ariel Henry Yves Manuel se korespondan nou nan Pòtoprens. Premye Minis Ariel Henry rankontre ayè lendi 17 avril la nan rezidans ofisyèl li nouvèl chèf Biwo Entegre Nasyonzini ann Ayiti an, BINUH, Madam Maria Isabel Salvador. Pandan premyè priz kontak sa a, 2 responsab yo pase an revi prensipal dosye ki konsène misyon BINUH an selon Primati. Nouvèl reprezantant Sekretè Jeneral l ONU an te pwofite okazyon an pou felisite chèf gouvènman an pou rezilta li di li jwenn nan sa ki konsène dyalòg k ap mennen e pou demach ki angaje nan kad lansman pwosesis elektoral la. Biwo Entegre Nasyonzini nan yon kontrandi li fè bò kote pa l, deklare sitiyasyon peyi an te nan mitan diskisyon yo pandan premyè rankont sa. Madam Maria Isabel Salvador rive nan Pòtoprens dimanch 16 avril lan pou priz fonksyon li nan peyi Dayiti. Se minis afè etranjè a Jean Victor Généus ki te akeyi Madam Isabelle nan Ayewopò Entènasyonal Toussaint Louverture. Chèf BINUH an ap gen pou l angaje li bò kote tout fòs viv nasyon an nan lide pou kapab soutni stabilite nan peyi an, se sa Biwo Entegre Nasyonzini pwomèt. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Epi lòt pwen nan aktyalite a konsènan peyi Dayiti, sanksyon Repiblik Dominikèn kont plis pase 30 pèsonalite ou ke w jwenn nan sektè politik, ekonomik, sektè prive epi lòt ankò enben yo kontinye ap reyaji e se yon kesyon ki domine aktyalite a. Renan Toussaint te pale avèk yon òm politik ki se ansyen senatè Nenel Cassy. Dosye ki gen rapò ak 39 ayisyen peyi Dominikani entèdi pile sòl dominiken an atravè dekrè prezidansyèl 14 avril 2023 a kontinye soulve reyaksyon nan mitan sitwayen ki tonbe anba mezi sa a. Ansyen senatè Nenel Cassy ki se youn ladan yo di ni Kanada ni Sendomeng pa gen otorite legal pou pran sanksyon kont okenn sitwayen ayisyen. Mwen konsidere mezi sa yo, ke m pa rele sanksyon, paske peyi sa yo pa genyen otorite, yo pa genyen pouvwa pou yo pran sanksyon kont mwen, paske m se yon sitwayen ayisyen ki ap viv ann Ayiti. Pa egzanp, Kanada mwen gen plis ke 15 an mwen pa ale ladan, Sendomeng mwen gen plis ke Dizan ke m pa janm travèse Sendomeng, preyokipasyon m se batay nan peyi m. Ansyen Senatè Cassy mande patizan li yo leve kanpe pou bay yon repons pozitiv pa rapò ak demach Repiblik Dominikèn nan. Gras avèk revolisyon teknolojik ki gen anndan atravè lemond, nouvèl zouti teknoloji e de kominikasyon ke anpil lòt lidè ap itilize, Anben, lè pa egzanp ou atake de dirijan politik, de lidè politik de fason mansonjè, anben bagay sa y ap tounen kont ou e lide sa l ap vin ranfòse de jou an jou. Se nan dat 14 avril 2023 a, prezidan dominiken an, Luis Abinader, adrese yon korespondans bay Direksyon Imigrasyon ak Emigrasyon pou entèdi 39 pèsonalite politik ak ekonomik ak plizyè chèf gang aksè sou tèritwa dominiken an. Renan Toussaint pou voa Kreyòl, Pòtoprens. Gen lòt reyaksyon ankò, gen ansyen premye minis Evans Paul ki reyaji sou plizyè medya nan kapital la e nou gen reyaksyon lidè pati politik Emèjans Patriyotik la an palan de René Civil sou desizyon gouvènman dominiken an, ann tande reyaksyon l. Sa replik dominikèn fè a li imilyan pou moun li fèl yo men map di tou se yo k chèchel kay yo konstwi an replik dominikèn yo pa gen tè an ayiti pou yo te konstwi yo biznis yo fè lòtbò a pat gen tè pat gen kay an ayiti pou yo te fè yo lajan yo met nan bank an replik dominikèn yo pa gen bank isit pou yo mete yo anplwa yo kreye pou lè dominiken yo pat ka kreye yo pou lè ayisyen. Se pou yo aprann konnen lè w gen mwayen, lè w ap fè politik nan peyi w, se sòl natal la pou priyorize nan envestisman, nan pwoteksyon, nan bay sekirite, nan òganize, nan planifye, nan pwoteje. Nèg yo pote Repiblik Dominikèn, Lèzetazini kreye kriz la, yo swiv li vre, y al envesti tout sa yo genyen an Repiblik Dominikèn, yo fè touris an Repiblik Dominikèn, yo kite dyaspora Repiblik Dominikèn, yo gen biznis yo Repiblik Dominikèn, sa vle di yo kraze ekonomi peyi a nan ranfòse ekonomi Dominikèn. Fò n di ke se te René Civil ki se lidè pati politik Emèjans Patriyotik men fò n di ke gen anpil moun ki pran lapawòl nan moun ki tonbe anba sanksyon sa ki di ke yo pa gen ankenn byen, notamman gen ansyen premye minis Evans Paul ki di ke l pa gen okenn envestisman, l pa gen byen, l pa gen anyen an Repiblik Dominikèn e l pa gen okenn envestisman aletranje. N a gen pou n pale avèk Evans Paul sou plato sa. Epi lòt pwen nan aktyalite a, benefisyè pwogram imigrasyon kondisyonèl administrasyon Biden nan, enben moun sa yo kòmanse entegre yo nan sosyete amerikèn nan e gen korespondan nou, kolaboratè nou pito, Valerio Saint Louis depi New York ki te pale avèk 2 benefisyè. Plizyè milye moun te aplike e arive benefisye de pwogram pawòl imanitè sa ke Ayisyen yo rele an jwèt Viza Biden nan. Voa Kreyòl te rankontre ansanm avèk Jean Junior Petit-Frère ansanm avèk mennaj li, Guerline Moret, ki yo menm yo gen 2 mwa depi ke arive antre isit Ozetazini gras a pwogram imanitè sa. Mwen gen yon sèm ki aplike pou mwen nan pwogram Biden nan lè ke li tande gen pwogram sa ki anonse. Epi kounya la m rive ladan li. Sa pran mwen 2 mwa kèlke jou. Se avèk kè kontan sè m nan akeyi m. Pou mwen se t on blag. Paske m pa t k kwè di jodi ou ledmen konsa pou yo deside yo di bon yo fè yon opòtinite konsa avèk ayisyen. Mwen pa t panse bagay la se t on bagay vrè. Men se lè mwen rive epi mwen mwen monte avyon epi m vin rive isi epi m di bon se vre bagay la li vreman bon li reyalite paske mwen pat vreman kwe mwen te kontan mwen fe bri men ti pe bri lanmwe pa m fel pou moun pa fè l kanmenm men pou moun pa vrèman okouran wa konprann. Kontan m nan se di fè ke mwen rive etazini epi mwen rive mwen wè sè ok sè m ke m gen lontan ke n pa wè nou gen lontan nou pa tande nou pale nan telefòn alò so nou pa vrèman te pwòch pandan kèlke tan Konbyen tan ou pa t wè l? Gen anviwon 6 an depi ke n pa wè epi. Biden rann mwen opòtinite banm opòtinite sa pou m antre pou mwen ka wè sè m nan. Mwen wè peyi an li vrèman li vrèman bèl li vrèman agreyab e respire byen. Etazini pa paradi nan m pa vle moun di sa etazini pa paradi etazini bay moun opòtinite pou viv. Pase mwen m son nèg ki bay kri li fredi anba tèlman alèz avèl. Ou ka wè. Ou konprann? Menm lè ou pa mal kounye a, se jis m pou bay tèt la yon ti lè kanmenm, men ooh. N ap raple ke pwogram imanitè sa a pèmèt benefisyè yo rete isit Ozetazini pou yon peryòd de dezan sèlman. Aprè dezan, sa w ap fè? Bon, aprè dezan, m sipoze retounen lakay mwen. Ok. Wi. W ap retounen? Wi. Apre 2 zan, de moman ke 2 zan an fini, selon leta peyi an, sa ke li deside anvè moun sa yo ke li te bay opòtinite pou t antre a, si ke li deside pwolonje l, nou ka asepte, nou konsa tou nou gen dwa pa asepte tou, paske selon jan peyi nou ye tou. E peyi m se peyi m li ye, m pa ka kite l, se peyi m, fòk m tounen. Pou voa Kreyol, Valerio Saint Louis, New York. Mèsi Valerio, nou ap kontinye pale de imigrasyon nan moman gouvènman ameriken ap pare pou l adopte plizyè mezi pa rapò ak moun k ap eseye travèse fwontyè Etazini pataje avèk Meksik la pou yo antre Ozetazini. Nou gen sou plas nan Meksik Mackendy Ducasse. Anpil rimè ap sikile sou fontyè Meksik pataje avèk Etazini an ta fè kwè 11 me ki pral vini la gouvènman ameriken an pral kanpe aplikasyon cbp One nan. Imigran pap ka pran randevou sou aplikasyon sila ankò. Pou klarifye sa, òganizasyon Echanbridge Alliance te reyini avèk migran ayisyen yo wikenn ki sot pase a nan vil Tijuana. Nicole Philippe ki se avoka Echanbridge Alliance fè konnen se yon rimè Gouvènman ameriken an poko konfime sa. Li ankouraje imigran yo pou yo toujou itilize aplikasyon cbp One nan pou yo pa ale anba fil pou evite depòtasyon san okenn chans pou yo kapab aplike pou azil. Sa se yon rimè ke gouvènman ameriken an yo poko konfime sa. E se vre 11 me a e titre 42, lalwa titre 42 ap kanpe. Sa se vre. Men ki sa sa vle di pou nou, pou migran yo. Sa vle di e y ap toujou itilize cbp an, se toujou ap la pou nou eseye antre Etazini. Se trè trè enpòtan. Sot e kounye a la men sotou apre 11 me a, silvouplè pa ale anba fil paske yo gen dwa kenbe nou e depote nou san oken e e vrèman chans pou aplike pou azil. Plizyè imigran ayisyen pran yon randevou sou aplikasyon cbp One nan, yo travèse Etazini, men imigrasyon ameriken voye yo retounen o Meksik san yo pa ba yo okenn rezon. Avoka Nicole Philippe avèk imigran Ronald Polmar pa konprann poukisa imigrasyon ameriken voye imigran yo retounen malgre yo gen yon randevou konfime. M pale avèk plizyè moun e malerezman ke yo retounen yo. Yon fanmi e yon madam e mari avèk timoun e epi yo jis pa bay oken rezon malgre moun yo pale espanyòl trè byen men yo pa ba yo oken rezon yo jis fè yo ale bak san oken eksplikasyon nou pa two konprann poukisa no. Yo fè tout bagay ki nesesè pou yo antre legalman. Men, yo fèy moun retounen san eksplikasyon. Donk, antan ke avoka, n ap swivi sa, n ap mande gouvènman meriken pou ki sa yo fè moun fè sa. Sa rive anpil moun. Sa rive anpil moun paske m gen pwòp moun pa m sa rive. M konn al depoze moun yo, lè m al depoze yo, lè m rive yo di m yo vle retounen. Kote moun yo, yo jwenn lè, yo jwenn randevou, yo jwenn dat pou yo antre. Lè yo antre, Etazini voye yo tounen. Yo pa bay rezon. Fò w ta ba moun nan yon rezon, men poukisa w tounen, men poukisa w pa tounen, yo pa bay ankenn rezon. Jès yo voye moun nan tounen. Yon lòt kote, direktris imanitè òganizasyon Echanbridge Alliance, Diane Gustave, konfime òganizasyon an travay dirèk avèk Welcome US e yo deja konekte plizyè moun avèk sponsò. Li tap reyaji nan mikwo ak devan kamera voa Kreyol. Haitian Bridge Alliance nou travay aktyèlman, nou travay dirèk avèk Welcome.us pou nou eseye ede moun jwenn sponsor. Men, men m ap di sa, vrèman, s on pwosès ki vrèman difisil. Wi nou jwenn sponsor, wi nou konekte moun avèk sponsor. N ap fè remake, jedi 11 me 2023 a ki pral vini la, se dat gouvènman ameriken an pral met fen nan Tit 42, e plizyè milye imigran deja ap tann avèk anpil enpasyans dat sa a pou yo kapab rantre Ozetazini. Marckendy Ducasse pou voa Kreyòl depi Tijuana, Meksik. Mèsi Mackendy Ducasse, nou pratikman rive nan fen pwogram lan, nap diw ke gen match football la kap jwe, lig chanpyon, kar de final retou, enben Real Madrid ap mennen 1 a 0 sou Chelsea, e fòn di ke nan match ale a nan stad Santiago Bernabeu, enben Real te kale Chelsea 2 zero donk on lòt gòl ankò donk pratikman nou konnen ke lè kawòt son prèske kwit nou pa ka fin di l kwit nèt men nòmalman l prèske kwit epi genyen lòt match k ap jwe ankò petèt ke demen n a fon ti pale de sa sou lè match lòt match yo ap jwe mwen se Jaclin Belizaire m te kontan yon lòt fwa ankò avè nou m remèsye Bencento nou remèsye zanmi nou Franklin. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou Mwen prale map kitew nan bra papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab protejew baw lavi ak la sante bonjour bonswa tout moun non pa mwen se fouco randevou kase demen maten pou yon lòt edisyon spesyal bizou bizou one love.